Ezayi 43, vèsè 2 a 3 Lè n ap pase sou lanmè, m ap kanpe la avèk nou, lè n ap janbe gwo dlo, dlo a pap bwote nou ale, lè n ap mache nan mitan dife, dife pap boule nou. Flanm dife a pap fè nou anyen. Paske mwen menm, mwen se Senyè a, Bondye nou an. Se Bondye pèp Izrayèl la ki yon Bondye apa. Se mwen menm k ap delivre nou. Pou m te ka delivre nou, mwen te bay peyi Lejip, peyi Letyopi ansanm ak peyi Seba a. nan plas ou. Jan 14, vèsè 25 M ap ban nou kè poze M ap fè kè nou poze nan jan pa mwen Mwen p ap fè li pou nou jan sa fèt daprè prensip ki nan lemonn Pa kite anyen toumante tèt nou Nou pa bezwen pè Sòm 46, vèsè 2 a 3. Se poutèt sa, nou te mèt wè tè a ap tranble, nou te mèt wè mòn yo ap chavire tonbe nan mitan lanmè, nou pa bezwen pè anyen. Nou te mèt wè lanm lanmè yo move, y ap kimen jouk mòn yo rive tranble lè lanmè a ap frape sou rivay la, nou pa bezwen pè. Ebre 13, vèsè 6 Konsa, nou kapab di avèk konfyans, Se Bondye k ap vin ede mwen, mwen pa pè anyen. Ki sa moun kapab fè mwen? Mak 4, vèsè 40. Apre sa, Jezi di disip yo, Men poukisa nou pè konsa? Nou poko gen konfyans toujou? Ezayi 41, vèsè 13 Se mwen menm, Senyè a, ki Bondye nou, m ap pran men nou. M ap di nou, Nou pa bezwen pè, m ap ede nou. Women 8, vèsè 31 Si Bondye pou nou, kilès ki ka kont nou? Pwovèb 3, vèsè 25 a 26 Ou p ap bezwen pè. Malè p ap rete konsa pou l tonbe sou tèt ou, ni tou, sa ki rive mechan yo p ap rive ou. Paske se Senyè a ki tout espwa ou, li p ap kite ou pran nan pèlen. 1 Pyè 3, vèsè 12 a 14 Paske, Bondye veye sou moun k ap mache dwat devan li. Li tande yo lè y ap lapriyè nan pye l. Men, l ap vire do bay moun k ap fè sa ki mal. Ki moun ki ka fè nou mal si se byen ase nou vle fè? Men, si nou rive soufri poutèt byen nou fè. Konsidere sa tankou yon benediksyon. Nou pa bezwen pè moun. Nou pa bezwen toumante tèt nou pou anyen. Sòm 91, vèsè 5 a 7 Ou pa bezwen pè bagay k ap fè moun pè lannuit, ni kè ou pa bezwen kase pou malè ki ka rive ou lajounen. Ou pa bezwen pè move maladi k ap tonbe sou moun nan mitan nannuit, ni epidemi k ap touye moun gwo midi. Mil moun te mèt tonbe sou bò goch ou, dimil sou bò dwat ou, anyen p ap rive ou. Amèn. Frè m, sè m yo, Bondye beni nou. Mwen salye nou nan non Jezi, Sovè nou an. Don. Nan lè sa a, mwen pa konnen konbyen nan nou ki santi nou pè, mwen pa konnen ki sa n ap andire ki koz nou enkyè, men kite m raple nou ke pou nou kapab voye ale espri enkyetid sa yo ki anpare nou an, nou bezwen fè Bondye konfyans. De Jenèz a Lapokalips, Bondye raple nou san sès pou nou pa pè anyen. Pa egzanp, Ezayi 41, vèsè 10 ankouraje nou, li di, Nou pa bezwen pè, mwen la avèk nou. Nou pa bezwen kite anyen ban nou kè sote. Se mwen menm ki Bondye nou, m ap ban nou fòs, m ap ede nou, m ap soutni nou ak fòs Ponyèt mwen ki pa janm pèdi batay. Souvan nou enkyete pou avni nou paske nou pa wè ki kote n pral pase pou n reyalize rèv nou yo. Dèfwa wout la fè nwa devan nou, nou pa wè si pou n monte, si pou n desann. E n pa gen pèsonn nou ka rele. Ebyen, kite m raple nou ankò vèsè sa a ki se Matye 10, vèsè 31 ki di, Pou nou pa pè anyen, paske nou vo plis ke ti zwazo yo, ke Bondye pran swen yo a. Frè m, sè m yo, fanmi m yo, menmsi nou ta santi nou sèl, dekouraje, afebli, oubyen nou ta manke di nesesè pou n viv, rete fèm, pa moli. Fè Bondye konfyans. Salmis lan ekri nan Sòm 56, vèsè 12, li di, Mwen gen konfyans nan Bondye, mwen pa pè anyen. Genyen konfyans nan Bondye. Se kle pou n kapab simonte enkyetid nou yo. Yn fwa ke nou mete konfyans nou nan Bondye, advèsite yo pap ka fini avèk nou ni retire nou sou chemen sali a. Kè nou ap toujou kontan. Menm jan salmis lan di nan Sòm 5 vèsè 12. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Amen.